Lespri Yawe montre m yon bagay, men m pa ka konprann sa m wè a. Lè m wè m pa ka konprann sa m wè a, mwen di, Mwen pa ka konprann sa sa vle di, sa m wè a. Mwen tande Lespri Bondye di, Sa vle di, m lan li k di, Sa vle di, Mwen wè se se Martine Moise ex premye dam nan ki chita sou yon chèz men sou chèz li chita a li yo tachel. Sou chèz la wi. Epi mwen pa wè moun nan men li chita kotel chita se bò kote yon falèz epi yo bal yon yo yo bal yon sabo ak tout chèz la yo voyel nan falèz la li tonbe anba li chavire ak tout chèz li nan falèz la bon Chère ex première dame, Yahweh kreyatè a montre ke mwen sonje premye revelasyon m te fè pou fanmiy sa, mwen te wè prezidan an te mouri men m te wè madanm ni te vivan. Men fwa sa mwen wè madanm ni sou on chèz e yo m pa wè men an k bal sabò a, m pa wè anyen se sèlman m wè l chavire, nan ravin nan avèk chèz la. Mwen te di, mwen te wè mwen t ap pale lè m sot nan misyon an, mwen te wè te gen yon blan, yon blan ameriken, mwen te kanpe devan l mwen di kèlkeswa moun nou chwazi, l ap mouri. Kèlkeswa moun nou chwazi, l ap mouri. Alò mwen espere ke Sè a bay Bondye lavi l, li vin viv yon nouvèl Ayiti avèk tout pitit li byen viv. Li pa kite onkenn blan ameriken ki konnen sa k pral fèt la trè byen, ki gen anpil riz pou yo mete l devan pou yo fè l fè grimas. Letènèl pap gen pitye pou kèlkeswa moun ki kanpe devan l. Kelkeswa moun ou ye a mwen di sa nan live deja ou kanpe nan wout Yahweh lap efasew Yahweh pa dakò moun kanpe nan wout li li montre li montrem ou a klè li montrem ou ou menm chita sou yon chèz e li chavire ou anba nan falèz la. Alò, pa kite moun jwe avè w. Ameriken ap toujou la yo menm lakay yo. Ou menm, si ke w dezobeyi Yawe, w al chita, w kite yo manipile w, fè w dèzòfre, achte w. Peyi Dayiti pa pou vann. Pa gen moun ki ka vann peyi dayiti ankò m bay pwofesi sa deja letènèl di peyi dayiti se pou madanm nan ak pitit li yo e apre katastwòf sa e ki pral pase la humm wayòm Bondye a pa rekonèt okenn acha ke blan fè nan peyi dayiti. Tout sa w fè ap efase ak tout sa k prale. Wayòm Yawe a pa rekonèt blan ki achte anyen nan peyi Dayiti. Tout sa w achte nan peyi Dayiti revyen avèk Ayisyen. Peyi Dayiti pa pou vann. Peyi Dayiti se pou Letènèl. Li di, Letènèl di se pou madanm nan ak pitit li. M bay pwofesi sa a lontan. Yon moun ki kanpe nan wout Yawe, l'ap manje w vivan. Apre sa, wa a al pale anpil. Ebyen, Letènèl chita. Ayiti se pou pitit Ayiti viv byen ladan l. Se pou nou al viv jan Bondye rezève pou nou viv la. Zafè! M pale, m konnen yo gen entèprèt ki ka entèprete pou yo. I don't have to say it in English. M pa bezwen di l an anglè, nou gen entèprèt. Tè sa a pa pou vann. Kèlkeswa moun ou chwazi, Yawe Kreyatè a, l ap elimine l. Li di sa. Lap di sa lontan e konya li montrem sa. Yawhe pap jwe li pap jwe ak pèsonn. Yo poko janm wè kote pwofesi akonpli. Lotrejou m te di nou sa Letènèl montrem transparans. Sa vle di li tout bagay pral vin transparan devan zye tout moun. Li te ba nou sa gen kèk Nan kèk live, yon live, gen yon live ki pase kote li te di bagay yo pral kòmanse fèt devan 2 grenn je tout moun. Lè sa prezidan potko mouri, potko gen bagay sa yo. Li di gade, bagay yo pral kòmanse fèt devan 2 grenn je nou. Alò, ouvri zye nou. Kòmanse repase live yo pou nou tande sa k te tande deja. Li di ekri, pran nòt. Mwen menm, mwen se dènye zèl kat li l di m ye. Li pa gen lòt ankò. M se dènye zèl kat li. Alò jwèt k ap jwe a, dènye zèl kat la e Se pa de kabès l ap fè ankò non, se nenpòt dis kabès. Se piw piw piw piw piw piw piw. Letènèl fin pale e sa l di a Lap fèt. Li deja fèt. M renmen Yahwe pou fidelite l pou bonte l paske lè lap pale li menm li pale ak presizyon ni mwen ni ou pat janm sonje Kote m te bay mesaj lè m te wè mesye a foure men nan Laali tankou Laali s on fo men epi men l sou zam ni li rale zam nan sou prezidan an se asasina Letènèl t ap montre m m pa t konprann m pa t sonje l ou pa t sonje l. Men Gabril nan chèche Gabril jwenn ni Gabril wè depi 6 janvye letènèl di nou sa epi men mesye a mouri menm dat la ya reba nou tou wi menm dat la wi li bay li di li repetel wi 7 jiyè setyèm mwa wi hahaha I love my God mwen renmen Bondye anpil men mesye a pat bezwen mouri konsa. Moun Moun ki ap fè abi yo men Pèp ayisyen kite zye nou louvri Letènèl di se OEA e onu ki Li pa di rès la Li fè rezèv men li di se OEA avèk onu ki Mwen menm li fè rezèv paske l konnen mwen m pap fè rezèv Depi l di m map di l jan l di m ni an Podyab Li fè rezèv pou mwen Bon sa ki pi entèrese mwen se pou m ta di pèp Bondye a, pèp Yawe a, m sot ap priye la m ap mande Yawe pou si Yawe te ka louvri zye pèp li a pou yo jis te ka konprann. Sa kap pase a la, m pa tap renmen jan bagay la pral prale a la, se konsa pou l ta ale vre. Se pa se mwen kap resevwa mesaj, se mwen ki konn sa m tande e se mwen ki konn sa ke mwen wè. Yahweh li menm li prè poul padone, li prè poul bay lavi, li prè poul fè tout bagay. Men eske moun li prè poul bay yo vle resevwa? Tout moun ap joure, mwen di lè yap joure konsa, yap rann ke Yahweh vin pi fache. E depil fache Yahweh pa tolere pou moun ap Di nenpòt pawòl mwen jwenn mesaj la menm li te di sa nan live dènye live la m pa konnen sim ko fè live la oubyen se nan tanp lan m dil li di ke moun yo pa dwe pale avèk mwen jan yap pale avèk mwen. Alò moun yo gen moun yo ki fache kont mwen, ki di m anpil move mo. E poutan si yo te konnen yo pa t ap janm di move mo. Gen yon kote li di nan twazyèm testaman, menm moun sa yo wè k ap joure w la, yo gen pou yo vin pi fidèl. Se yo menm k ap pi fidèl. Sa te ban m kouraj paske m konnen se pa paske yo pa renmen Bondye oubyen yo pa vle tande pale de Bondye non. Se paske yo pa vle pran nan fo ki fè y ap fè retisans, ki fè yo pa vle tande m. Paske pawòl mwen yo, yo nouvo, majorite nouvo pou yo. Gen bagay y ap tande mwen menm yo nouvo pou mwen. Men mwen menm lefèt ke m konnen se Yahweh ki di l, men anpil moun di ke Satan bay mesaj tou, men sa yo pa konnen, Satan pa pran pa avèk moun k ap egzalte le Saba. Satan tèlman konnen nou gen setyèm milenè a ki se yon Saba ke l ye, Pou n al rejwi, li fè nou pèdi, Satan fè nou pèdi simil an, hein. Simil an ke Letènèl ba li pou l gouvène latè. Alò, kounye a la, simil an rive pou l bay tèren an, pou l degèpi, pou l al fè wout li, paske li etabli syèj li an Ayiti, nan Palè Nasyonal. Alala! Mwen anpil moun ap di m al nan palè. Ki palè? Yahweh kreyatè a ta pral mete pitit li anndan palè sal sa? M pa kwè moun yo konnen kisa k palè sa. Se twòn satan wi palè sa reprezante an Ayiti. Li pa reprezante anyen ankò. Depi ou antre ladan l, ou te mèt te yon bon moun, ou vin mechan, ou vin move moun, ou vin. Se twòn Satan. Alò, Letènèl pap janm pran yon pitit li pou l al mete l chita la. Raple nou, Letènèl ban mwen yon revelasyon, yon gazon byen vè ki gen yon pil poupou chita ladan l. E palè a se pa lòt bagay, se Palè Nasyonal Dayiti ke li reprezante. Bon, Letènèl mande pou nou fè, se te yon mach, alò, Kòm yo pa ba nou, yo pa bay pèmisyon pou pou march lan jan l ta dwe a, men yo ba nou pèmisyon ke nou ka priye sou Channmas la. Alò nou menm, demen maten, randevou a se Channmas, bò Nèg Mawon, ke nou menm nou pral fè. Sa Letènèl mande nou pou nou fè, pou nou priye pou peyi nou. Alò nou pral priye pou peyi nou an. Yawe li menm l ap akonpanye nou nan tout bagay. Ayiti, lè m di Ayiti se peyi ke Yawe li menm li pran an men, yo kalonnen m pou li men pi devan y ap konprann. Mwen di Yahweh merci paske gen anpil moun ki ap jourem ke Yahweh ap revele kiyes ki voyem kiyes mwen ye gen nan nou ki wont gen nan nou ki inyore revelasyon yo. Nou di se satan kap fè nou fèl. Men se Yahweh k ba ou l. Se pou w ka kwè nan sa kap fèt la. Li pa ta renmen w peri. Pa bliye m di. Nap konte jou pou katastwòf la eklate. Nap konte. Nou pa konnen. Alò mwen menm sa m ta di tout moun. Kòm gen anpil moun ki pa kwè nan sa k ap fèt la. Se fè preparasyon. Mete fanmi nou an gad. Priye pou yo. Pou yo pa pase nan sa k pral fèt la. Letènèl ou te mèt te di sa w vle l ap pase men l l ap frape Ayiti la. Ayiti pral demantibile grabinen M di sa nan live ki te pase a. Li montre ke plis moun ap mouri. Plis moun ap mouri. Lè a rive, mwen di sa deja, Letènèl ap montre m sa. Lè a rive, an nou degaje nou. Mwen menm depi yon, depi yon mwa antre, depi m wè 9, 10, 11, 12, 13, 14, m kòmanse, mwen menm depi apati de lè sa, m pa bezwen konnen. Paske Yahweh pa janm di moun egzakteman Men tel bagay lap fè men antouka mwen menm map veye. Atansyon pa kapon li bay dat sa yo deja li bay 9 li bay 10 li bay 11 aprè sa li diw 12 13 14 ou ka soti deyò mwen menm map veye m pa bezwen konnen map veye alò ou menm kap swiv live la veye tou di fanmiw dep chak mwa k rive kòmanse veye paske lè Yahweh ap fè afèl li avètiw. Men gen de siy li ba ou, ou wèl, ou wè bagay la rive sou ou. Mwen gen de siy li ban mwen, mwen wè gade bagay la rive sou mwen. Imajine w pou l montre m, m pake bis mwen, bis m t ap kondui a m pake l se motosiklèt m ap pran. Sa vle di se pi rapid, motosiklèt la se tout sa m gen pou m fè pou m fè l pi rapid. Se sa Letènèl ap di m. Li montre m sa. Li fè m konprann sa. Dènye kouk pou tire koukou. Mwen di nou sa, mwen wè yon mesye ki pase kote m, yonn nan zanj ki sou tè a ki vin fè konba a, ki pase bò kote m byen rapid. Li abiye a yon gwo jip nwa sou li, li mete jip nwa, kòsaj li blan. Li di. Lavi ou lamò. Li menm li vin travay. Li pa bezwen konnen. Lè a rive. Ou pa vle tande sa, lè a rive. Bon, sa byen regrèt mwen pou moun ki pa vle tande mesaj yo. Yo pa kwè. Si m te ou, m pa t ap fè sa. Atansyon pa kapon. On mesaj pa ka vini. Moun nan pa fou. Ke Letènèl ap revele l, ap di l de bagay pou nou ki pou nou, pou byen nou. Yo di pwofèt sa se malè l pote. Mezanmi, se pa vre. M gen prèske dezan m ap pale avèk pèp la. Se pa malè m pote sèlman, men e delivrans lan li menm, e Wayòm Bondye a, e lanmou Bondye pote a. Mwen gen yon live mwen te fè mwen te di kote Letènèl te revele m ke nap fè 7 mwa ap ramase mò. 7 mwa li di, 7 mwa. Lè l di 7 mwa a, mwen menm map eseye kalkile kòman pou nou fè gwo 7 mwa ap ramase mò. Mwen mwen mpa bezwen konnen letènèl dil mwen mrepetel bon gen de fwa se li diw an majorite moun ou wè la se se angrè yo pral fè pou tè a yo pral angrese tè a sa vle di kelke swa nou ram nou jwenn zo yo kelke swa kote nou jwenn yo lè nou rejwenn yo nap fòk nou antere yo esam toujou di Lèm si m te eksplike moun sa Bondye te montre m nan dòmi lè tranbleman de tè a ta pral pase an 2000 an 2008 sa letènèl te montre m ki vin pase jis 2010 m tèlman pa janm wè bagay la fèt letènèl di m kite ayiti m kite l Men jou m menm jou m fè tèt di m antre an Ay m retounen lakay mwen m vin Ayiti a, 12 janvye m deside tounen. M kite Ayiti 2008 lè Letènèl di m ale. M fin ale m tounen jou m tounen an se jou a tranbleman de tè a pase. Menm jou m tounen an tandiske m ale depi 2008, 2009 pran m anyen pa pase. M di a, anyen m ap gentan ale m al fè yon semèn kouri retounen. Evre, li te montre m sa gen pou pase. M ale, men jou m antre a wi, jou m resi deside antre nan peyi Dayiti, tranbleman de tè a pran m Ayiti. Se youn nan bagay, nan katastwòf ki pral fèt la, se bagay mwen plis pè. Se bagay sa mwen plis pè, e mwen menm mwen pa vle tande pale de bagay ki rele tranbleman de tè. Mwen te fè yon vye eksperyans ki fè ki make tout vi m ki twomatize m mwen pa renmen l m pa t ap renmen fè eksperyans lan ankò. Men Yawe li menm si se volonte l pou m fè l m reziye m.